Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon alò nan emisyon sila nou pral fè yon veritab mending pòt puiske gen anpil dosye nou pral pale Alò nan moman an sa a mwen pwofite pou m kapab voye yon gwo big up ak tout ayisyen ki enpe partou atravè lemond. Chak jou n ap jwenn repwòch de moun ki ap di a ou pa janm salye moun ki nan tèl peyi. Tout ayisyen ki toupatou, Kanada, Lafrans, Etazini, Brezil, Chili, Meksik, Laguyann, Lamartinik, Il de la Reyinyon, Il Moris, Komite sa a genyen ladan li minis afè etranjè, minis kilti, minis enteryè, minis defans e misyon komisyon sila a oubyen komite sa a se pou kapab òganize fineray nasyonal prezidan repiblik la nan respè, solanite, dinyite ki atache ak ran Chèf Leta. Youri Latortue ak Steven Benoît reponn jounen lendi a kestyon komisè gouvènman Pòtoprens lan, Mèt Bedford Claude nan kad ankèt sou asasina Prezidan Jovenel Moise. Plizyè dizèn manifestan te prezan devan lokal pakè a nan Bisantnè. An siy solidarite ak 2 ansyen senatè sa yo, gen anpil moun kap di poukisa yo pat tou arete yo men la politik sa ne se fè pa kòm sa. Envite yo menm tou pou prezante nan pakè Pòtoprens nan kad ankèt sila, òm dafè Pierre Reginald Boulos ak Dimitri Vorbe yo menm pat prezante. Sepandan, avoka yo adrese kòrespondans bay Mèt Bedford Claude kesyon pou kapab jistifye absans kliyan yo a. Avoka yo evoke kesyon sante ak pwoblèm administratif ki lakòz kliyan yo a pat mete pye. Tèt chaje! Gen anpil chanjman ki fèt. Tande sa byen, se sa pou Jovenel te fè. Anpil chanjman ki fèt nan diferant inite nan Palè Nasyonal. Pa bliye lè w se prezidan, genyen yon seri de desizyon w ap pran, fò w chanje. Tout moun ki bò kote w nèt. Tande! Men li twò ta, Jojo petèt pral aprann sa o tonbo. Chanjman ki gen a wè ak kesyon sekirite prezidan an. Kiyès ki prezidan on sè pa ankò. Si se on se dènye, èske se se dènye ou se dènye? Antouka mwa je ve dir si se on se dènye. Li ranplase Dimitri Herard nan tèt USGPN. Luc Joseph, li menm li pran tèt 4 Tim. Pegi Jan Tousen se nouvo patwon USP. Alòske Jòj Emanuèl li asire kowòdinasyon sekirite prezidansyèl. Chanjman sa yo fèt swit ak mezi konsèvatwa ki pran kont ansyen responsab sekirite chèf leta. Tèt chaje. Genyen dosye toujou wi. Lèzetazini Damerik li ankouraje pou gen yon dyalòg ouvè e konstriktif yon mannyè pou kapab rive jwenn yon akò politik k ap pèmèt Ayiti òganize eleksyon lib ak ekitab, daprè sa n kapab li nan yon kominike anbasad amerikèn nan Pòtoprens. Pozisyon sila a li eksprime apre yon rankont tèt ansanm ant manm yon delegasyon amerikèn avèk premye minis pa enterim Claude Joseph, premye minis dezinye Ariel Henry epi tou prezidan sena a Joseph Lambert. N ap pran yon ti souf, n ap tounen nan kèlke segond. Yon lòt fwa bonjou bonswa la fami avèk plezi nou avèk ou sou chanèl la nou pral debat ansanm nap bay enfòmasyon nap kòmante e on è ansanm la fami on sera toujou ansanm big up avou ki nan live la salut tout moun nèt paske si map pran poum site ebyen m kapab menm site mil paske ya dè jan ki son toujou fidèl ale se parti. Funeray journalist Radio Vision 2000 Diego Charles ap chante mardi 13 jiyè nan Jeremi, vil natal, departeman de la Grand'Anse. Nouvèl la rann piblik ke se direktè sal nouvèl Radio Vision 2000 lan e kolaboratè defen an, Enock Arisma ki fè konn sa. Depouy mòtèl Diego Charles yo te transpòte li dimanch 11 jiyè 2021 an nan Jeremi daprè Direktè enfòmasyon Radyo Vizyon 2000 atravè yon mesaj li pibliye sou kont Twitè li. Enò Karisma fè konnen preparatif yo ap mache byen kanta sa ki gen a wè ak òganizasyon fineray ki pwograme pou madi 13 jen an nan chapèl Meday Miraculeuses nan Jeremi. Diego Charles te genyen 33 lane. Li t ap travay nan Vision 2000 depi plizyè lane kòm repòtè. Li ofri sèvis li nan Gazette Haïti kòm redaktè, epi tou li se youn nan manm fondatè jounal an liy La République. Natif Moron an, enkoni ame touye li nan lannwit 29 pou rive 30 jen 2021 nan Kriswa, nan kapital peyi Dayiti, akonpanye ak yon lòt jounalis Marie Antoinette Duclaire, men ki li menm tou yon militant. Politik. Dat funeray Marie Antoinette Duclair ki se orijinè Chantal nan departeman du Sud ebyen li poko rann piblik pou ko wè l ye la. Sa se la politik. La politik a travè sèt emisyon. Nou pral retransmèt ou yon deklarasyon pòte pawòl konsèy sekirite nasyonal Emily Horne sou delegasyon gouvènman Etazini nan peyi Dayiti. Nou konnen Peyi Dayiti te mande pou gen yon delegasyon ki vini ann Ayiti pou kapab evalye e menm ede fè ankèt. Brèf, 11 jiyè 2021, yon delegasyon entè-ajans, Etazini ki gen ladan li reprezantan Departeman de la Jistis, Departeman Sekirite Enteryè, Departeman Deta ak Konsèy Sekirite Nasyonal rann li nan peyi Dayiti, An repons ak demand asistans nan sa ki gen a wè ak sekirite epi tou ankèt gouvènman ayisyen an fòmile pa bò kote gouvènman ameriken an suit ak asasina Prezidan Jovenel Moïse nan dat 7 jiyè pase a. Delegasyon sa a li egzamine sekirite, enfrastrikti esansyèl avèk responsab gouvènman ayisyen an epi tou li rankontre Lapolis Nasyonal Dayiti ki dirije ankèt sou asasina a. Delegasyon an rankontre tou Premye Minis pa enterim nan, Claude Joseph. Premye Minis dezinye a, Ariel Henry, nan kad yon reyinyon konjwent, sa vle di yon reyinyon tèt ansanm, men li rankontre tou nan kad reyinyon sila a Prezidan Sena a, Joseph Lambert, yon mannyè pou kapab ankouraje yon dyalòg ouvè, tande byen wi, ouvè e konstriktif, yon mannyè pou rive jwenn yon akò politik k ap pèmèt peyi a òganize eleksyon lib, e ekitab. Nan tout reyinyon yo, delegasyon an li menm te angaje li pou kapab soutni gouvènman ayisyen an k ap chache jistis nan dosye sila a e afime soutyen peyi Etazini bay pèp ayisyen an nan peryòd difisil sila a. Lèzetazini soutni Ayiti pou peyi sa kapab vin yon peyi pi sur e pi demokratik. Welele! Eske se vre? Paske depi nan tan konm konm tap goumen a berejèn, m kwè Lèzetazini tap soutni. Pa vre? Etazini ou toujou ap soutni, men o final, ou pa janm fè anyen. Hum! Ou tèlman soutni, ou konplis nan lage nou nan enstabilite. Donk jounen jodi a la a, Etazini ou mèt tande m, m pa kwè Sa w di a la a, li vo anyen. Bon! Petèt sa ka fè anpil diskisyon men mwa sa se ma pozisyon. Bon brèf, e fò n di ke menm la ankò Ayisyen yo pa montre ke yo vle fè peyi. Tande byen, daprè enfòmasyon ki ap sikile atravè lè rezo sosyo e daprè anpil sa politisyen ap di tou, Èske nou konnen nan reyinyon sila a, nèg yo manke met ponyèt? Enfòmasyon yo fè kwè ke Claude Joseph ta rankontre delegasyon sa a. Men, nan rankont lan, li di anpil move ti pawòl sou do Ariel Henry. Se sa k fè w wè, Joseph Lambert li menm te lage tweet sa a. Joseph Lambert a twite pou dir men se pa nòmal nan sa n ye la pou yon nèg ou bezwen rete sou pouvwa se do lòt la wap kale. Miche genlè menm di nèg la vòlè. Bon bagay la rete la epi lè nèg yo vin devan blan ankò nèg yo ap fè diskisyon, diskisyon pete sa w tande a la a bon ti Claude manke manyen manm Ariel humm wè pandan tout bagay sa a. Blan rete la l kwaze bra l lap gade nèg yo kap fè teyat. La ou ta kapab di son dezyèm asasina, men asasina sa sèt fwasi li fèt sou kadav Jovenel Moïse. Kèlke jou aprè on prezidan fin asasinen, nan reyinyon kap fèt pou kapab kanpe yon gouvènman, obyen kanpe yon m pa konnen, mete yon moun nan egzekitif la, se goumen. Sena a li menm pran yon rezolisyon mete Joseph Lambert prezidan. Claude Joseph, li menm antre nan yon lojik adelante. Eske bagay sa pral rezoud pèp ayisyen? Ede m konprann non. Men, gon bagay pou nou konprann, tout otan jou ap pase, tan ap pase li jwe nan avantaj Claude Joseph. Paske se li menm ki sou pouvwa a. Menm si se, m pa konnen, se yon defakto men li sou pouvwa a. Se li menm k ap jere. Si gon sinyati ki kapab valab, ebyen se pa Claude la. Ebyen nou nan konfizyon wi la a. Kiyès ki prezidan? Kiyès ki premye minis? Nou pa konnen. Claude Joseph èske lè l pale l pale etan ke premye minis? Èske lè l pale l pale etan ke prezidan? Pèsòn moun pa konnen men mesye tanpri souple etire nou nan konfizyon sa non. Fò n pran yon desizyon. Si e Claude Joseph n ap mete e prezidan pou ti bout tan ki rete a ke nou fè l. Si e Joseph Lambert ke nou fè l. Men konsansis la fòk nou jwenn li mesye. Nou pa ka menm la tou n ap fè teyat, n ap pase pèp ayisyen an nan betiz. Kounye a tout moun sa yo ki te vote Jovenel la ap di humm gade sa yo fè prezidan epi mesye gade sa nèg yo ap fè nèg yo ap fè teyat nan peyi kilè peyi sa ap chanje mesye se nou mechan wi mesye nou mechan kounye a m rann mwen kont Fantom genlè te gen rezon lè l t ap kriye a humm nou mechan mesye nou mechan nou vrèman mechan bon nou te pale de sa chanjman ki fèt onivo de sekirite nan palè nasyonal nou konnen gen nèg la. ki pap kapab mete rad chèf sou do yo ankò paske yo vize pa yon ankèt, donk yo oblije fè chanjman, e ou menm ki petèt pat gen chans tande emisyon sa nan kòmansman, ebyen chanjman an pati konsa, Ciceron Cedernier li ranplase Dimitri Herard nan tèt USGPN, Luc Joseph li menm li nan tèt 4 Team. Pegi Tousen se nouvo patwon USP. Jòj Emanuèl li asire kowòdinasyon sekirite prezidansyèl lan. Chanjman sa yo fèt swit ak mezi konsèvatwa ki pran kont ansyen responsab sekirite chèf leta a. Bon, dènye ti koze n gen pou n pale avèk ou, Steven Benoît e Youri Latortue yo te reponn jounen lendi an ak kesyon komisè gouvènman Pòtoprens lan, Mèt. Bedford Claude nan kad ankèt sou asasina Prezidan Jovenel Moise. Nou konnen Steven Benoît Steven Benoît fè gwo deklarasyon li di ke se pwòp sekirite Jovenel ki touye l e Youri Latortue aparaman ben se pa la menm choz men pa rapò a yon nòt ki te sòti ebyen yo estime ke 2 mesye sa yo enpòtan pou kapab bay detay swa pou mete otorite yo sou pist obyen pou di sa yo konnen nan lanmò Jovenel Moise. Ah ok donk militan yo nou wè se aba ti Claude Joseph yo tap rele mande pou la jistis arete Claude Joseph brèf e Youri kisa Youri di aprè odisyon sila? Jodi a kòm òm deta sitwayen ki respekte la jistis yo te envite nou vin nan pakè a konsènan lasasina di prezidan Jovenel Moïse Nou dwe di l ke nou pa konnen anyen de kesyon asasina a, e dayè se sa nou di a komisè la ki poze kesyon e ke n reponn. Nou regrèt anpil ke yo asasine prezidan an, paske nou menm nou se demokrat, nou te nan opozisyon avèk pouvwa a, men nan opozisyon an Se l'arme de la dialectique. E nan sans sa a, dè nan maten 7 jiyè nou te kondane asasina a, a travè on nòt de DIRPOD e a travè on nòt de tout lopozisyon. Nou toujou konnen ke nou menm, yo toujou ap pèsekite nou nan kesyon politik yo. E nou di ke a pèsekisyon nou toujou reponn pa kouraj nou. Kouraj deske a chak fwa ke la jistis ap rele nou nap toujou vini paske la jistis son enstitisyon menm si nou konnen feblès li nap toujou vini paske enstitisyon sa a on jou kanmenm fòl ranfòse kòm demokrat nou menm sa ki enpòtan pou nou son peyi ki dwe mache Se moun ki dwe bay rezilta. Se pa vyolans ki pou ap aji, se pa asasina. Ankò yon fwa nou kondane yo. E nan demokrasi, se rezilta pou moun bay. E mwen toujou di sa. Mwen menm kòm senatè, premye fwa nou te bay rezilta, sitou onivo de la jistis la kote nou te moute CSPJ, ranje stati majistra. Kòm senatè tou, kote ke nou te fè ankèt. Donk se rezilta nou konn bay. Se enstitisyon yo nou vle ranfòse e nou kondane tout vyolans e nou di lajistis e lapolis pran tout dispozisyon pou ke yo menm yo ka fè bon ankèt e jwenn jisteman moun ki fè ak krapule sa.